Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon m espere tout bagay anfom pou Chak grenn moun kap tande RL prod e gade RL prod a la fin. M vin pale nou de plizyè dosye men genyen 2 dosye tout afè patikilye ki konsène mesye 400 mawozo yo. Tande byen! Aprè nèg yo fin touye polisye an, yo blaze kadav li, ebyen m ta kapab di lapolis fon ti souke kò l. Men lapolis m pral. kase met nan men w. Dezyèm bagay, nèg yo boule pakè Kwadèboukè a. Hum! Tèt chaje. Kounye a la, kiyès ki sanble pi fò? Konprann byen sa m di nou an, kiyès ki sanble pi fò? Écoutez bien, le parquet de la Croix-des-Bouquets, incendié par les hommes de 400 Mawozo. Manm gwoup kriminèl 400 Mawozo mete dife nan lannwit lendi a madi nan lokal pakè Kwadèboukè a an reprezay ak yon enpòtant operasyon ki mennen nan lasware pa bò kote lapolis nan komin sila a pou kapab deloje chèf gang 400 Mawozo lan mansonj ou. Enfòmasyon sa konfime pa bò kote komisè gouvènman AI jiridiksyon an mèt Rosvelt Zamor nan yon antrevi ekskliziv li bay youn nan stasyon nan kapital la. Dega yo konsiderab daprè mèt Rosvelt Zamor ki soulinye ke sapè ponpye yo. te fè tou sa yo kapab jiska madi maten a 8 è pou te kapab etenn dife sila. Chèf pakè a pwomèt yon premye bilan parsyèl nan moman kap vini la yo yon fwa sapè ponpye yo rive etenn dife sila pou kapab fasilite envantè dega yo. Yon lòt aksyon poze par lèzòm de 400 mawozo. Lèzòm de 400 mawozo ki kontwòl la komin de lakwa de boukè pa ke sa. Mwen gen anpil moun nan zòn tomazo mezanmi souple papa leta. De moun ki relem maten midi e swa. De moun ki ap voye mesaj ban mwen la jounen kou lan nwit. Pou di yo pa kapab ankò ak mesye 400 mawozo yo. Paske si ou wè nan kwa de boukè se konsa bagay la ye. Ebyen fòm di nou ke o nivo de zòn tomazo a bagay la rèd anpil bagay la pa bon pou moun ki ap viv nan tomazo tande byen wi sam pral di nou an bagay la pa bon pou moun kap viv nan tomazo laba se yon lanfè gen plizyè chèf de gang ki aparteni a gwoup sila ki yo menm al enstale yo tou nan komin tomazo sa vle di lò pran. Kwadèboukè. Ou pran Gantye. Ou pran Tomazo. Aktyèlman la ou ta kapab di ke gang 400 Mawozo a se gang ki gen plis kontwòl teritwa, ki gen plis teritwa ki sou kontwòl li de preferans. Donk, sa vle di, nèg yo gen espas pou yo batay, yo gen espas pou yo fonksyone yo gen anpil tèren de chas. Zak sa ki fèt la, kote nèg yo mete dife nan pakè Kwadèboukè a, se swit ak yon operasyon, operasyon lapolis, epi genyen yon sitwayen ki li menm pèdi lavi l. Bon, sitwayen sa a, daprè anpil enfòmasyon, misye fè pati baz 400 Mawozo, epi se Magali ki touye misye. Yo jwenn yon zam, yo jwenn mouchwa patati patata, il ya une tit video pou vou regade sa. Map fè video wi. Ay pwen ti vòlè yo. Ti malfra yo, ti malveyan yo, ti kaka yo, ti santi kaka yo men yo la. Yo konnen yo ka kanpe anfas nèg ki pral lekòl. Men nou. Ti Magali. Bwa kale. Mwen m pa gen pwoblèm non pou lapolis nan kad operasyon ap fè videyo. Nan yon pwoblèm sa. Men, nou pa vle rantre nan yon lojik kòmsi bandi ap fè pwopagand men kòman l ap touye moun e ke lapolis li menm an retou li antre nan lojik pwopagand sa. Eske nou konprann? Donk, lapolis, si w ap touye, touye. Pa fè fo fim. E m vle pale avèk polisye yo. Gen anpil operasyon. Franchman m panse ke se fo fim yo ye. Paske ban m di w yon bagay. Lè w ap goumen avèk nèg 400 mawozo. M di sa chak jou. Ou kanpe nan lari a w ap pete bal. Imedyatman nèg yo retranche. Y ale nan baz yo. Operasyon fini. Sa w di m la menm. Sa pa rele operasyon. Si w ap fè yon operasyon, fè yon operasyon. Pa fè pseudo operasyon. Tankou jan nèg la toujou di sa, Gran May, n ap fè fo fim. Pa fè fo fim mesye. Wè bandi, bandi se prizon oubyen simityè. Men, nou rive nan yon moman kote ke tout moun wè lapolis la yon ti jan fèb. Lapolis la ka petèt ap ranmase fòs li pou l kapab kontinye batay ak bandi. Men, pou m di nou la nan Kwadèboukè, nou deja 2 a 1. Mwen di yo 2 a 1 sou nou nan espas kelke jou paske yo touye yon polisye. Maten m ap gade foto polisye a nan mitan pitit li. Ayy, se trist. Se trist. Men, m ap di nou yon bagay mesye, dan lavi, y a le karma. Depi w ap touye, Wap mouri nan touye. Ou te met sa w te ye a. Ou te met pastè. Ou te met kelkeswa sa w te ye a. Wap mouri nan touye. Pa egzanp, nou wè lanmò san jou jan lap egzekite polisye a. Se tris. Anpil moun pè lanmò san jou. Men banm di nou yon bagay mesye. Lanmò san jou ap mouri. Menm lè l bay tèt li non rele bawon plèn. Pa konn kilè lap tonbe. Dizan lanmò san jou tout senpleman. Lap mouri. Banm di nou yon bagay. Eske nou raple nou koman Anèl te konn ap sakaje bisantnè a? Eske nou raple sa? Kote Anil? Eske nou raple nou koman Djedwilme te konn ap sakaje Site Solèy? Kote Djedwilme? Y ale. Men y a un pwoblèm, le seul problème que j'ai avèk gouvènman, avèk prezidan ki pase nan peyi an, a chak fwa gen yon bandi ki moute twòp li bay pwoblèm, nou fè yon gwo tonton operasyon dèyè l nou touye l. Apre sa, yon lòt tèt pouse, la menm choz. Pa egzanp, si w pran le ka, de Lucien Odma nan Savyen. Odma bay pwoblèm. Odma rive yon lè, Odma denonse, epi denonsyasyon an twòp pou li. Sa w tande a la, nou fè yon operasyon nou touye Odma. Apa kounye a, gen Noutrop, gen Nixon. Bagay la pa toujou konplike nan Savyen? Hein? Nou parèt la nan vilaj la la. Nou pran Anel. Kan menm nou fon jan la nou pran Anel. Anel al batay latibonit, li pwan bal, pandan lap travèse pou lal lopital, bon, nou mete men sou li. Men banm di nou bagay. Bon, m ta renmen konnen Anel, ansanm avèk Izo, ki yès ki bay plis pwoblèm. Lè Anel te anba a, palman te konn ap fonksyone wi. Lè Anel te anba a, te toujou gen kamyonèt kap fè. Monte desann sou Bisantnè a wi. Ede m konprann nou jodi a. Sa vle di, Anèl avèk Izo, kiyès ki sakaje Larepiblik plis? Ou pral fè operasyon, ou pral dètouye Babekyou? Gen yon lòt k ap monte k ap pi danje. Lè se nan teyorèm sa a nou lage kò nou, nou wè solisyon an pa pou demen. Men, Si nou tap panse m pa konnen petèt detui gang, detui chèf de gang epi nou pran o serye rès twoup la e se poko janm la pwoblèm nan. Le pwoblèm se zam kap antre nan peyi an. Zam, bal kap antre. Ou vle m di nou yon bagay? Si nou fon mwa. Zam ak bal pa antre nan peyi an, tèt bandi yo pral kòmanse cho. Nou konprann? Donk, sispann fè fo fim. Mwen wè gen anpil bagay k ap fèt, se fo fim yo ye. Se fo fim e m swete ke nou antre nan lojik bon fim nan. Wè nou tèlman ap fè fo fim, yo di w Ariel al achte zam, Kote zam yo? Kote minisyon yo? M te menm antre nan pwopagann sa tou wi. Tèt chaje. Antouka n ap kite w avèk envite du jour nou, Manno ki pral resevwa envite a pou nou epi aprè n ap tounen pou kapab boukle. Bonjou Manno, e se yon plezi pou mwen e pou m nan kay la. E lè w rankontre yon Ayisyen, ou pa bezwen mande l kòman l ye. Ou gentan wè. Konba yo te fini. Map voye yon salitasyon spesyal avèk konfrè medya ki depi Orlando, Tele TCH ki te di l tap releye nou. E nou gen yon pakèt bann lòt dyaspora kap soufri. Sitou konnen ale vini dyaspora bò isi. Nou nan moman fèt patwonal, nou rate kanaval, nou rate desanm e tandot fèt ke nou rate. M salye w spesyalman epi nou gen yon ekip konfrè nou ki mouri nan yon nofraj Bahamas tou ki di se movèz nouvèl sèlman nan ka la. Anpil movèz nouvèl e Junior e peyi a li ap fè fas avèk anpil difikilte yon kriz miltidimansyonèl e n ap chèche solisyon men nou poko ka jwenn solisyon e gen anpil moun ki dezespere gen anpil moun ki di yo menm Yo pa konn kisa pou yo fè ankò paske pa gen yo pa wè ankenn volonte manifès de la part de ceux qui nous dirigent et menm sila yo ki aspire a vin dirije nou pou ta jwenn yon solisyon a kriz peyi a li menm lap konfwonte depi kèk tan. Eeh Manno bagay yo yo pi rèd ke jan w nèg panse a wi. PM nan sot fete oubyen komemore, m pa konn kòman n ka di li, ennan l sou pouvwa a avèk yon diskou ki trajik. E mwen menm, nan non FNH, nan non tout kad, tout jèn ki k ap suiv ideyoloji nou yo, nou te wè te gen yon fèy de wout oubyen yon arete lè 20 Jiyè lane dènyè, lè PM nan t ap enstale a, te gen yon ansanm de pwen ladan li, men gen yo nan yo ki te makan. E premye pwen m sonje, se yon gouvènman de konsansis laj, laj, laj. Petèt swa mo konsansis laj, laj, laj pa egziste, paske nou wè se zanmi, fanmi, ti mennaj, se konsa gouvènman an fèt. E dezyèm pwen an, se te referandòm, menm lè se pa t yon bagay ki te fasil, men menm esè nou ta fè. Twazyèm pwen an se te eleksyon. E de pwen ki pi enpòtan yo se apèzman sosyal. Sa nou rele kounye a la gè nan asyèt la. E dènye pwen an se kesyon ensekirite din manyè jeneralize de tou sòt. Lè m di jeneralize a pa bliye mwen menm mwen nan domèn jesyon risk ak dezas. Sa vle di gen yon ansanm de bagay nou konn ap rele ale a se de fòm densekirite, aksidan, ensandi tandot. Lè n gade dimansyon, menm mesye ki te konn ap fè politik yo met zam nan men yon ansanm de jèn gason. Volim ensekirite a, se de sa yo ke n te tande lè nou menm nou te mache n t al siyen akò 11 septanm nan. Lè nou fin fè yon chita pale avèk diferant sektè, nou wè PM. Prezidan avi Ariel se zero kel fè. Pa mandem poukisa m di PM prezidan avi, paske sou son pouvwa ou pa gon manda, ou pa gon misyon, ou pa gon dire, se ou k bay tèt ou, se ou k ekri, se ou k fè tout bagay. Omwen menm pou lafòm, ou ta mete w la pou 1 an, epi chak ane ou renouvle tèt ou, si w pa gen dat. Si w pa gen anyen, nou oblije yo rele w PM, Prezidan Avi. Nan kontèks sa a, pèp la pa janm pèdi batay, paske nou fè listwa. Nou fè 1804, nou fè tan dot dat ki make. Non. Gen nan nou k ap rete. Fò n di PM nan avèk. yo kòm li gen 72 an, ansanm 2 minis yo gen 81, 83 zan, Ayiti. Se pa Ayiti non k pa bon, se moun ki ladan li k pa bon. Aktyèlman la a, m pa bezwen di on moun, si w nan tranzaksyon lajan ameriken oubyen w nan lwe kay an ameriken, ou mouri. Paske lajan an la a, li depase 130, 140, se sa yo l ap moute. E m pa bezwen di w sa k ap fèt nan asyèt on moun, paske 99 pwen 99 pousan sa w genyen se enpòte. Ti Latibonit nan Lak te konn ap ba nou yon ti diri jan sa ye, bon men nèg yo ba n bout teren. Gran Sid la la a, an n di grenye, tout pwovens, depatman ki grenye pou bay Pòtoprens lan yon ti nouriti, nèg yo ba bare l. Se bout teren. Pakont, menm onivo sante. Si w gen yon tèt fè mal, si w gen yon vant pase, ki sa w ap fè? Nan kontèks sa a, mwen vini, m ap fè yon, m pran baton pelerinaj mwen pou m raple PM nan ak tout ekip li a ala rezon. Ayiti sa l wè a la a, li fè listwa. E m wè pi gwo chèf pase l, pi gwo prezidan PM pase li. E aprè de twa zan. Lè yap kite pouvwa yo kriye yo di yo te wa papa Bondye si yo konnen yo te fè si yo te fè sa pa kont nan dimansyon nou ye la nan nivo nou ye la nou do o mur pèp la pa kapab ankò. Pèp la pa kapab. Menm si li pa ka manyen tout pwen yo sos ann di ann di kesyon manje nan asyèt moun yo ann di kesyon ensekirite a o mwen fòk nou ka sikile fòk nou ka manje. Donk sa pa gen manti ladan. Donk Junior estime ke 1 an de gouvènans Ariel Henry an li echwe totalman. Bon menm loske li pat gon misyon men n sonje ansyen prezidan Jovenel Moise avan ke li te anfèt nome li te gon fèy de wout kanmenm eleksyon referandòm 1 an plus tard anyen pa fèt donk sak pase eske se volonte ki pa genyen ou di mwens PM Ariel Henry jwenn anpil anbus sou chemen l? Bon gen de kwayans nan li menm ki fè n dal rejwenn li nan kesyon akò a men w wè li antre 2 pèsòn onèt la parole est un contrat m pat menm te bezwen siyen akò men lè w chita devan pèp la ou wè devan ki pèp ke w ye ou konnen pèp ayisyen son bon pèp. Moun pèp ayisyen son pèp ki enb paske malgre nap toufe nou paka respire nou pa gen oksijèn ankò pèp la nou tann nap tann toujou men mesye konsyamman mesye konsyamman nou dakò bon m baw garanti kote PM nan dil pral moute gaz la sa lap onèt sou li lap onèt lap onèt sou li tout sa ki pou detwi pèp la. Nèg yo onèt ladann. Men sa yo rele w bon kòm se pou lafòm nèg yo gen tout minis nèt ki egziste. Peyi a ap mache sou papye. Peyi a ap mache nan pòch nèg yo. Nèg yo ap vin pi rich. E le pire, ou wè ke ou wè ke se konsansis sa, lè w wè l pale l, ak kiyès ou wè l fè l? Menm moun ki ozalantou l yo. Le Pen, le, le Akò Montana, se de seri de moun yo ki gen minis, ministè travo piblik nan men yo, ki gen ministè e planifikasyon nan men yo, ki gen tan dot. Sa vle di se moun sa yo, se yon konsansis entèn kap fèt. Ok? Se de moun sa yo ki gen ministè spò nan men yo, ki gen tan dot ministè. Donk se pa yon konsansis lajman laj? Non, entèn. Se yon konsansis entèn, se ti zanmi, ti fanmi, mwen di l Non atik ke m fè o kou de semèn nan, se de konsansis kote se de zanmi l ki te rich k ap vin pi rich, moun ki gen meri nan men yo. Nou menm nou pa vin la a pou n vin mande yon pòs ministeryèl, byenke nou gen dwa sa a kòm pati politik. Nou pa vin mande yon pòs majistrati, nou pa vin mande yon pòs direksyon jeneral. Nou vin pale pou pèp la. Oke? Gen de seri de moun ki te pretandi yo t ap pale pou pèp la. Gen de seri de moun pou lafòm. E kounya la a pou wè menm moun sa yo sa yo tap kritike a se yo menm kap mache a 10, 20 polisye men pa kont mesye pèp la pa kapab ankò sèlman apèzman sosyal la nou dakò pa gen moun ki ka manje pa gen moun ki ka fè manje lakay yo chak jou non sa pa egziste ankò non gen de kote ou te konn parèt nan geto a ou jwenn yon jèn gason ap manje yon pate a 4, 5 moun men lè sa pate a te vann 50 goud Kounye a yon pate 150 goud li vann e yon sèl moun k ap manje l. Tèlman l piti pa gen farin. Ou ka konprann. Sa a, fòk ou pa ta moun. Fò ke nan laj ou ye, 72 an, ou pa ta gen pitit, pitit pitit, ke w di w ap kite w Ayiti pou yo. Kòm mesye yo di yo pa bezwen peyi a ankò, yo gen kote pou yo ale, tout jenerasyon yo peyi etranje. Non, men nou menm, nou di nou pa ka kouri. E nan diskou li te fè nan okazyon premye ane l kòm premye minis, gen moun ki di premye minis prezidan, li salye matirite popilasyon ayisyèn nan e l mande pèp la pou kontinye mare ren l Notaman pa rapò a kesyon gaz la, gaz la pral monte, si gaz lan pa monte l pap ka kontinye enpòte l e nou pap genyen l an abondans. Se yon anons ki difisil lè n konnen gaz la se yon pwodui premyè nesesite, lè l monte li enpakte sou pwodui premyè nesesite yo, gaz kòm pwodui transvèsal. Sètadi sitiyasyon la, enflasyon n ap viv jodi a, E nou mèt atann nou, bagay la pral pi rèd, on pate kte 150 goud, li ka pral 300 goud, eh Junior! Manno, m t ap tande diskou a, youn nan sa ki endinye m, m abitye travay avèk medsen, e se pa tout ki bon, Men mwen estime medsen an son metye epi son yon etid ki nòb, gon ansanm de rezon moun nan te kapab. Lè ou kanpe ou felisite nou, ou di nou mare senti nou, ou konn sa sa vle di? Se ansenye w ap ansenye nou esklavajis. Ou dakò nou nan dlo sal, nou nan mizè, nou nan ensekirite, piga nou pale, pa leve ti dwèt nou anlè. E sitou, lè w ap gade peyi enperyalis yo, m pa bezwen ba w detay gwo towo moun Kò Gwoup yo, depi yon gouvènman bon pou yo, li pa bon pou pèp la. Depi l, si l te bon pou pèp la, ou t ap kòmanse tande y ap plenyen. Depi l bon pou yo, li pap bon pou pèp la. Sa vle di wè yo pa pale e lè nèg yo chèf, Se sèl moun depi blan kanpe dèyè yo konnen yap chèf nèt ale yo pa gen anyen pou kanpe pou di ou felisite nou pou konpòtman nou kòm nou mare senti nou deja bon kontinye marel bon nou pa gen oksijèn pou nou respire kòm konsyaman anpil nan nou menm nou konsidere nou mouri paske chak fwa yon nèg pran lari a ke se nan radyo ap vin la ke se yon aktivite pèsonèl li legliz ou ale wè sak pase enspektè a. Se lè w antre w di Bondye mèsi. Jounalis pa epanye, polisye, pastè, prèt. Men sa w di n la. Men fòk ou vire je w gad pèp la e tout sa ki nan men w kenbe pou wa zanmi w lan fò w ouvè men w lage enpe bagay a tèt ou. Menm manje depi w manje twòp w ap konstipe. Donk èske nou totalman desu parapò a Enplemantasyon akò 11 septanm lan ki te gen ladan yon volè apezman, donk nou menm ki te siyen akò sa a, jodi an lè n ap gade peyi an, ki sa n di tèt nou? Doun manyè jeneral, lè n di w nan atik nou ekri a se zewo bare, se pa wont sètman nou wont. Nou pa fè anyen ki moun nan nou menm ok dèfwa menm se vòlè nèg la konn ap vòlè ok ou paka menm mal la wap fèl mal ok gen nèg nan nivo nèg yo ye la bon petèt gen de bagay yon nèg ap di sim gen nivo entèlektyèl sa se nèg yo Etidye peyi etranje, ki konn mòd fonksyonman peyi etranje, pou nèg yo dakò sa k ap fèt la la a, pou nèg yo dakò polisye ap mouri nan nivo sa la a, pou nèg yo dakò sèn rache moun, tire moun ap fèt la a. Se bagay nèg konn ap gade nan peyi Dafrik. Ok, nan peyi teworis nèg konn ap gade. Pou la a, ventenyèm syèk, twazyèm milennè, nou ap gad sa la a. Men se Ayiti wi. Ayiti nou te konnen an wi. Pa gen Channmas, pa gen Petyonvil, pa gen Plas Bwaye, pa gen okenn, pa gen yon kote pou m ta di w se zòn sa, lontan m te konn di m pa pral nan zòn sa paske zòn, pa gen yon kote. Yè lendi, lendi aprèmidi, katrè, lari Pòtoprens blanch. Jou aktivite. Sa sa vle di? Sa vle di nou bezwen se nan yon sèkèy pou yo mete nou pou n konnen n mouri? Non, nou pa egziste ankò. Nou ka ap di nou pa moun men nou kanpe. Kòm mwen di yon nèg sa, tout moun pa ka kouri. Mwen menm si n ap touye, petèt nou ka touye m, nou ka touye yon lòt men kanmenm yon Manno ap rete, w ap rete, mwen menm m ap rete, yon lòt ap rete. Fòk rive yon lè, o mwen menm Bondye fòk Bondye di yon bagay pou Ayiti. Pase m pa ka soti nan. nan lapli pou m tonbe, m sot nan rivyè, m tonbe nan lanmè. Bon, e sitiyasyon li ekstrememan difisil, men gen anpil aktè ki enplike nan poupale pou rezoud kriz lan, e a chak fwa yo entèveni nan medya, yo toujou fè montre de lè volonte pou yo kapab kontribye nan rezolisyon kriz lan. Men, A chak fwa aktè yo chita, toujou gen de pwen ki divèje yo pa janm ka fon depasman pou yo antann yo. Nou site Montana e alye ansanm avèk Akò 11 Septanm ki te reprann negosyasyon yo. Britsoukou, genyen difikilte pou yo antann yo sur cette affaire de gouvernance. 1, Gouvènans, notamman egzekitif a 2 tèt, egzekitif a 1 tèt, donk chak vin kanpe sou pozisyon, men nan peyi a pa konnen ki sa k ap fèt, donk èske peyi an kapab rete nan sitiyasyon sa a san ke vrèman aktè yo, yo pa mete tèt yo ansanm pou jwenn yon minimòm konsansyèl pou pèmèt nou soti nan sitiyasyon sa a? Bon, nan ka sa a, m pa pale de aktè, m pale de. Nan fim gen aktè, gen mafya, gen bandi. Moun sa yo se plis bandi, mafya ki vre paske m te konn ap tande yo vre. Men lè n gade m wè se au trottoir de là que je m'y mette. Nan sa peyi a ye la, ou wè m montre m trè amè avèk PM nan. M pa pou PM nan demisyone. M pa pou PM nan prezidan non pli. pou Penoube Montana ap mande pòs prezidan e son sèl fason pou n prezidan se nan eleksyon pou ale se pa eleksyon nèg yo te fè avèk antre yo menm nan non pèp la ki souvren ki pou al nan eleksyon k pou vote w pou mete w kounya la kounya PM Ariel pral chita sou yon bò epi lap bo siye li son egare l ye jan nèg sa ap fonksyone la menm si w wè l paka kase ze a son ou wè sanble yon PM egare l ye hein. E pa kont, PM nan de fèt e de dwa l pa ka demisyone paske se bay yon prezidan pou l bay demisyon l. Kòm se bay prezidan l ka bay demisyon l e prezidan ka nome l e prezidan ka revoke l tou. Kounye a m pral mete yon nèg ki gen yon kòd mare nan kou m pou l ap rale mwen? Men sèl pwoblèm ke m genyen, PM nan premyèman kesyon apèzman sosyal la, ensekirite a epi l ap defini yon kalandriye kote paske PM nan la 1 an se 1 senkyèm on kenkena wi. 1 senkyèm de 5 an wi. Tout afè. Sa vle di PM nan gentan fè 20 pou 100 nan yon bagay wi. W ap bat Joe la 2, 3 zan la epi PM nan fè 4, 5 an. Konpetans sou pouvwa pase moun ki te mete l la pa la. Eleksyon se fèt li. Si eleksyon pa janm òganize. Eleksyon pa pale bagay konsa. Pou eleksyon òganize gen yon ansanm de eleman fò al ye. Ki pou reyini. Kesyon ensekirite a. Kesyon referandòm nou pa ka mòwe eleksyon la avèk tout chirepit ki gen o nivo konstitisyon an sitou nou menm ke de m pase de strikti kòd m tonbe yon strikti politik m tonbe nan strikti afevli ki se yon strikti dwa moun nou vini nan kesyon pati politik istorisite sa yo nou konnen yo e n fè batay sa yo deja nou bezwen mesye resezi yo pou n di yo mesye nou pa gen yon peyi o nivo nasyonal e entènasyonal nan zye tout moun. La si w travèse fwontyè a pou w wè ki volim ayisyen ki travèse al Santo Domingo e sa k fè nou swiv tretman yo ba nou tretman yo ba nou la a pase mwen menm e pa kontan m kontan non men lè w pale t kay yon moun moun nan ba w salon li ba w sal a manje li ba w premyè chanm li ba w dezyèm chanm li pa ka ba w tout kay la a donk sa vin fè dominiken trè ostil avèk nou. Fòk moun yo pale verite a, se lakay nou pou n ranje mwen menm m di yo moun sa m pa gen peyi rezèv m pa gen kote m prale. M sèl Ayiti. Petèt nèg yo bon mwen menm konsyaman e paske mwen m wè m pa gen kote m ale. Si m te gen yon kote m ale m ta pran pozisyon nèg yo nan kòm se m se pitit Desalin tou m ta pran yon mòso nan peyi a m chache mòso papye li m vann li jan nèg yo ap vann peyi a pa mòso a. m tap fè l. Donk jiske la nou menm nan FNH nou nou pa pou Ariel demisyone, nou de preferans ta swete ke li kòmanse respekte sa ki te ekri anndan dokiman an. Mwen ase resezi l. Kòm li gen yon pakèt gaf ke l fè deja, se li k la toujou jiska mentnan, se pami premye dirijan ke m genyen e li k premye minis, men l wè m toujou di premye minis prezidan avi, ok, men PM nan sipoze defini. Premyèman kesyon ensekirite a gon strès ke w gen menm si w gen manje devan w pa ka manje li. E lè w parèt nan vizaj ayisyen an, ke l jèn, ke l timoun, ke l granmoun ou wè moun nan pa ap viv tèlman gen dezespwa nan vizaj li. Omwen fò PM nan konnen fòk nou viv tankou moun. Nou pa mande w liks men kanmenm kesyon Ensekirite a reyaji sou li. Paske nou pa kapab. E kòmsi se vann nèg yo vann peyi a pa mòso. Donk li te mete anpil aksan sou kesyon ensekirite a. Li pale de kreye kondisyon pou òganize eleksyon e pase maye a bay yon moun ki demokratikman eli. Anpil moun estime li te di sa yo deja lè li t ap kòmanse. Men li pa rive fè yo. Gad yon aksan oubyen aksyon. Pase pa al konfonn aksan, aksan se lè w fin fè nòt la w ap chache ti kote k manke ti aksan sou li mete l, men aksyon se pase a laksyon, poze dè zak. Ok? Kòman yo di, lè apse a pa nan kò w, ou gen dwa rele peze. Men nèg sa yo kote yo ye a, yo cha, okontrè mwen menm moun ki pa abilite, ki pa gen kòman yo di imilite, se 10 polisye, konbyen polisye, sa sa vle di? Di m sa sa vle di, pandansetan, polisye ap mouri tankou chyen, y ap rache moun, mwen menm, m di mesye, e, timoun ap gade, tout moun ap gade nèg yo k ap rache moun, k ap rache yon enspektè, koupe men enspektè a, m dakò. Se de imaj ki orib. Ou ka konprann. Omwen, bay nou yon atmosfè pou nou viv. Aprè sa, met yon lapè nan vant moun yo. Men, men qu'en est-il de Junior e anpil moun ki panse ke jan sitiyasyon an prezante la a fòk son egzekitif bisefal ki pou vin bay repons la, moun yo kache dèyè konstitisyon an, ki sa w panse de pwen de vi sa yo? Monchè, m pa pral fè nèg ki rich vin pi rich. E se pa gen nan yo yo pa konnen m pa konnen yo non. Ou kwè peyi a e pwoblèm dirijan l gen kounye a? E pwoblèm yon prezidan, yon bisefal, monosefal, trisefal ke l genyen? Bon te gen tout sa yo peyi a pa t konn mache. Epi ki moun ki moun ou pral mete bon m ta renmen w ban m chwa kiyès ki pral prezidan la a san pèp la pa vote l? Si w ap chwazi yon moun mete nan palè nasyonal la kòm yon egzekitif bisefal n ap sot nan monosefal kiyès ou wè? Gade je tout chat yo pou mwen. An di m pral pran yon nèg la nan pil lè lè fini se nan pil mango pouri a se yo menm wi se M. Payne, Montana moun ki gen tout ministè yo nan men yo se yo menm wi k ap goumen la a mwen pa mwen di w m pa pou ou wè lè aktyèlman la bon m pa zanmi Ariel nan moman m ap pale la a menm lè m siyen ak m te siyen akò a mezanmi n a eskize m paske m te siyen akò a bon m pa zanmi Ariel men moun sa yo m wè la a Moun sa yo m wè la nan moun sa yo yo k pral prezidan la nou menm ki kote nou prale a. Yo pa an odè de sentete pou yo ta vin dirije peyi a. Ah mesye pwoblèm ayisyen fèt kòmanse. Men anpil ladan yo te fè eksperyans hein anpil ladan yo. Rezilta eksperyans yo. Yo pa bay rezilta. Nan wap di moun ki te senatè. Men jodi an yo kwè yo gen solisyon a pwoblèm peyi a. Kèt. E se. Hola fò ou di la wi. Sa vle di ou fè tout tan ou wap kraze brize Epi se nan moman, e sitou ou konn lè lyon pral mouri l pi mechan. Moun jenerasyon sa yo ki gen nenpòt, ki la depi 1804 nan politik, depi lè m leve yo m tande a la, yo konnen yo prale, yo nan dènye faz pou yo ale a. Ou konn a yo pi vyolan, yo pi mechan. Se kòm se dènye kou y ap veye pou yo fè. E sa k fè nou menm onivo pèp la, ansanm moun ki kanpe avèk nou an, n ap mobilize kò e am, n ap mobilize Onivo rezo sosyo, nan lari, fizikman, nan dyaspora, tout kote nèt, atravè tout ansanm, pase menm nou menm nan medya nou viktim tou, komidote relijyez yo nou viktim tou, tout moun nèt. Mwen di map ki rete la tankou yon timoun kap mennen yon bèf epi map kite moun sa yo mennen nou. Anben, ke m viv ajenou, m pito mouri kanpe. Bon, e Michel Joseph Junior, e pa rapò a fenomèn ensekirite a, anpil moun estime ke sitiyasyon an la rive nan yon pwen kritik, Pa egzanp, a Pernye, li gen anpil moun ki kouri kite kay yo, e pa dè mwend, nou kapab site yon ansyen minis, wi, yo kouri kite kay bay bandi. Donk, ki jan nou menm nan FNH nou konprann fenomèn sa, e ki jan nou wè l kapab rezoud, nou wè gen de materyèl e minisyon ki pwomèt a Lapolis Nasyonal Dayiti pou l kapab operasyonèl sou le tèren. Eske nou panse lapolis a èl sèl kapab mate fenomèn ensekirite a ou di mwens gen de moun ki pale de yon mank de volonte de la part de nos dirigeants gen moun ki di polis lan kapab fè entèvansyon ke se swa nan gravin, vilaj de Dye ou an plèn tout kote bandi yo ap bay pwoblèm men se yon volonte politik ki pa genyen ki jan nou menm ki refleksyon nou fè nan FNH e ki jan nou wè pwoblèm ensekirite a ta kapab rezoud? Manno, pa gen sekrè nan fè kou la. Pwoblèm ensekirite a son kalkil matematik ke l ye. Wou kon egzèsis la, depi w itilize fòmil yo byen, prensip yo, w ap jwenn rezilta egzat. Si m di w yon bagay, ou konnen m youn nan enstitisyon entèn anndan lapolis la ke m kwè nan li menm se dcpj. Dcpj. Mwen anpil moun salye jefò lap fè sètansi a sè Edison. Tande m tande m mwen menm mwen menm banm di w pa bliye son teknisyen m ye nan domèn pam m tèlman kwè nan prensip si ou retire tout kontèks politik zotobre paske si dcpj ap mare mwatye nèg ou wè k chèf ki la yo lap mare yo mwatye nèg a mwatye si l pa plis menm swa son bagay resan oubyen yon bagay anteryè yon bagay li pral fè pi devan mwatye. Si l pa pran tout. Ou panse, sa vle di la a, se kisa n ap peye la a? Si m di w ensekirite a se yon kalkil matematik li ye, pa gen manti ladan li. Ti sa w wè la a ki rele dcpj a la a, ti estrikti sa a la a, oke, pran dcpj retire l anndan la a, retire l, dekonekte l avèk nèg yo, nèg kowonpi yo. M pa konn kote w ap mete l, si Esson, Île ti Lagonav, Latòti epi di men resous travay, montre w. Ou paka dim pou bandi yo gen sistèm denfòmasyon pi solid ke lapolis, sa sa vle di? Se paske anndan lapolis la gen branch kap kòde, gen branch kap dekòde. Se teknisyen ke ou ye. Nan domèn laprès gen de seri de bagay depi ou m di ou yo wap di m 1 2 3 4 men sa lap ban mwen. Sa vle di la, e sak fè m di w ensekirite a son bagay ki òganize. son krim nèg yo vle fè son kòman di m twouve mo krim ni masak twò piti pou n di son jenosid ke y ap fè sou pèp la. Donk son bagay planifye. Planifye. E rezon k fè fòk nou leve vwa nou e paske se tout sektè ki viktim. E ce génocide hein. Ba otorite yo m pa gen espwa e lè yon bagay ap fèt wap santil wap santil paske banm di w si w wè mesye yo arive jwenn medikaman menm pou kansè sa yo fè se sa kap alimante kansè la yo bloke yo kanpe kò yo pa yo fè w pa gon ansanm 90 pousan bagay ou pa manje prèske dlo ou bwè ou pa pran suk ou pa pran sèl epi atò pou m yèswa m ap tande de seri de kout bal channmas. Epi se pa kout bal kanpe, se kole nèg yo fè nwit nan, e kòmsi men yo kole sou yon gachèt. Minisyon se bagay ki trè koute. Sa vle di menm sa, bon menm sa k ap fèt ladwàn nan la se pou lafòm. Wi se pou lafòm. Menm sa k ap fèt ladwàn nan la se pou lafòm. Lè nèg yo vle fè yon bagay serye, nèg yo konn kote pou y al bouche, bouche plè a. Nèg yo konnen kote tiyo a koule a. Ok, yo konn sa pou yo fè. Sa vle di li voulu. Li voulu e m trouve se regretan sa e m pa pral pran excuse nan man ken nèg apre yon 4 5 ans oubyen yon 10 ans lè yo prale pou yap kriye yo di yo regrèt yo te jwenn a papa Bondye an pèsòn e m pap pran sa nan men yo e listwa listwa ou la Manno listwa son kreyon san gòm lè l ekri l pa efase e sa nap fè la pèp la ap ba n nòt ok se dur. Pandan nap pale la Santo Domingo gen ensekirite, gen mizè men omwen ann mande minis afè sosyal la. Gon travay ki fèt yo, nèg yo mete lapolis akonpanye lame pou trake bandi yo. M tande gon reko nan afè sosyal, m bezwen konnen eske nèg sa yo sèl yo k pitit Desalin? Apre lè yo pa chèf ankò lè m kwaze avèk yo sa yo pral di? Eske yo te nan byen manman a papa yo te ye. Men, ou konnen, Junior, pandan w di sa, gen yon ansanm de minis ki fè pati de gouvèneman sa a. E, le fè ke minis yo, yo pa egziste, ministè a pa egziste non plis. Gen pase doute. Donk, w ap mande, pa egzanp, yon minis tankou minis afè sosyal, ki sa l regle? Kisa l regle? Ou pa janm tande l, pa janm gen ankenn aktivite. Pasè l ap fè sosyal. Enteryè. Bon sa k pase? Bon, mesye yo pa bay rezilta, kòman se fètil Ariel Henry santi l konfòtab avèk mesye sa yo? Gen moun ki konfòtab ak zanmi yo, avèk makrèl yo, avèk moun pase. Nèg yo fè istwa avè l, yo fè koze avè yo. Gen moun ki konsa. E menm lè y ap patoje nan erè a, nan mal la, yo yo ou konprann se pito se ou se pa mwen ou konprann. Men men sa pou nèg yo met nan tèt yo e se peyi nap fè lè nap fè peyi nou pa la poun bay satisfaksyon a tèt nou a gwoup zanmi nou a madanm nou pitit nou nou gon obligasyon moral poun poun sèvi peyi a. Paske nèg sa yo yap akami e kòman di yap akapare lajan byen epi Ou fon 20 pou 100, on tèt pou 100 mil. M ta renmen, tankou yo ta ba on nòt, kòm byen regrèt, bon misye son son nèg ke m respekte anpil, e pwove e minis edikasyon an, o nivo teknisite li, Nesmy Manigat. wi, si nèg yo fon, m pap di on gòl non, fon chout, e se paske l sakrifye l kòye a, m ap gad misye, m gon ansanm de travay ke m te konn fè a Vivario, antre tout kote, li antre kòm minis, misye al nan tout Zòn cho ke w tande yo wi antre kòm minis sa vle di li sakrifye l nenpòt bagay ka rive nèg la ou pa fèt an fè menm lè nèg sa yo pa timoun tou yo menm tande yo blende kò yo menm jan a bandi yo ou konprann men nenpòt bagay ka rive l sa a li sakrifye li m pa kwè gen 2 ou 3 moun konsa non nan gouvènman an. Bon nou pral fini Junior. An giz de konklizyon kòm FNH toujou di li menm li panse Ariel kapab fè yon bagay toujou ou pa vle kloure l nèt nèt opilori gen yon bagay li ka fè ki sa w panse l ka fè la anpil moun di jan bagay la rive la dyalòg politik lan bloke pèsòn pa ka avanse gen de moun ki di fò Ariel pran responsablite l fòk li avanse. Èske w panse l ka avanse san Montana e Pèn? Èske w panse li ta dwe ouvè dyalòg la, fè yon dyalòg bokou pli zenklizif pou ke li kapab avanse nan pèspektiv yon solisyon konsansyèl? Menm lòske Pèn e alye, Montana e alye, Montana, Pèn e alye pa ta ladan l. Monchè, moun sa yo lè yo anfas ou, Nou gen pwoblèm. E m di w depi 1804 yo pran tout fòm, yo pran tout non, yo goch yo dwat, yo anfas ou yo dèyè w. Sèl sa mwen m ap mande PM nan resezi l. Si l se yon moun ki te respekte prensip, li pa t ap tonbe kote l ye la. Nan ansanm de sa ke l te di l, li te pwopoze l pa t fè yo, panse a kesyon ensekirite a 1. Dezyèmman. moun yo pa kapab ankò. Pase tout sa w tande yo la a, mizè w gen sou teren la a, gen nèg se de twa chanm otèl yo lwe. Gen nèg, jan w wè peyi a ye la chak wikenn yo pati. Anndan gouvènman an. Sa vle di, mesye, menm graten an kite pou pèp la. Pase se moun k ap batay ki viv men pou w viv fòk ou egziste. Ou dakò, menm moun ou pa ta panse kounya la a, nivo povrete a rive sou yo. Pa pale de yon nèg k ap touche yon ven, vennsenk, trant mil goud non, kounya la a, ki se, trant mil goud kounya se desan dola ameriken ke li ye. S on myèt. E lè m gen yon atik ke m pral sòti menm sou kesyon gè nan asèt la, m sonje pa twò lontan, senk, Sizan, m konn antre nan yon makèt an own demil goud, m fè yon charyo. Kounye a, lè w rive anndan yon makèt, pa lefètke kòb nan pòch ou a rann ou timid, ou tèlman ap chache pri, ou pèdi nosyon de kalite. M vin rive, lè m fin achte nan makèt la, lè m rive lakay mwen, m wè e fatra sèt kòb achte, paske m pa ka. Fòk gen anpil kòb. Kòman yo di, santi bon koute chè. Avè di, e moun nou menm, an di, nou ouvè zye nou, yo di nou klas mwayèn, pase konesans nou, efò ke n fè, nou dakò nan klas mwayèn nan. Men moun ki anba n nèt nèt la. Menm nan mache, moun pa ka achte, machann yo pa ka vann. Ou pa gen pouvwa dacha. Men ou ka konprann. Sa vle di sa, mesye, se moun nou ye tou. M dakò nou nan Roma, nou nan gwo bagay nan otèl n ap manje zwa, men panse avèk ti pèp la. M pa ka di lam patat paske bagay sa ou pa ka achte yo ankò. Yon grenn lam se 250 goud gen yon manno pou li. Sitou gen moun k ap itilize lam nan pou fè. Yon mango e 2 mango pou 100 goud. Pou fè farin. Ou gen zaboka sou pa gen 100 goud Menm 100 goud la tou anpil entresant machann nan fè sou ou Sa vle di nou dakò mesye Nou dakò nap fini a pèp la Malgre ou wè moun yo avègleman Sot nan tèt pen Montana Yo pa gen lòt misyon se akapare pouvwa a Ba yo laprezidans pou yo fon kout tou Pou yo men Mezanmi, olye pou n met stabilite nan peyi a, pou n chita sou kesyon referandòm nan, pou n di n ap fè eleksyon, omwen n a gen yon gouvènman kote entènasyonal ap pran n oserye. Nou reeli kolektivite yo, kazèk, azèk, delege vil yo, majistra yo, pou n rann moun yo onèt. Sa vle di yon majistra kounye a la, piske se, kòman yo rele yo, enterimè. Majistra pa ka leve tèt li devan yon minis. Li devan premye minis la. Se kòmsi yo fè w fè yon lèt tou siyen met la, a nenpòt moman yo met dat ladan l yo di w bay demisyon. Sa sa vle di? Sa vle di nou pèdi tout nosyon etik, moral, tout nosyon moun. Nou dakò n pa moun. Se nan kontèks sa a, mwen menm antanke prezidan FNH, m pran baton peleren m pou m vin nan ansanm de medya yo, pou m al tout kote, nan tout aktivite, nan tout reyinyon pou m. mobilize popilasyon pou m di reveye nou, nou dòmi twòp. Pase pèp sa a nou wè k ap dòmi an wè jou l leve, li fè tout sa l gen pou l fè yo. Vwala, mèsi bokou Michel Joseph Junior, prezidan de FNH, Fyète Nasyonal Ayisyèn, avèk li menm nou t ap echanje maten an e li fon apèl a la popilasyon ayisyèn pou l reveye li. Paske nou pa ka fè tout vi nou an mòd somèy, fòk nou reveye nou pou nou pèmèt ke nou gen yon lòt Ayiti. Anpil moun ap poze kesyon sou Ayiti jodi an. Yo pa t janm panse si n ta rive nan nivo sa a. Ebyen nou nan yon sitiyasyon vrèman enpansab. Fòk kanmenm gen kèlke choz ki fèt e pou l fèt fòk nou tout konsyan de nesesite pou nou sòti nan somèy la. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaire un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.